M tande ti lapli ap voye pinga. Ou gen rezon. Ou gen anpil polisye ki ti grangou kòm ou di. Sonje m toujou di nou pnh lan li pa rezime avèk de twa grenn kòwonpi. Ok? Politisyen ki mete pnh la kote l ye la, ki mete peyi Dayiti kote l ye la, se pou nou kapab. aprann polis ki gen karaktè depi wap deal ak gang se gang ou ye nou gen non anpil nan nou la nou gen anpil nan nou la ke nou konnen ki ansasosye avek gang anndan dcpj gen 6 vakabon ki asosye avè baz avè vilaj de Dye anpò tilapi popilasyon tilapi kap voye pinga tilapi gen yon pitit gasonl ki lekòl nan dèlma 75. Chak jou lè l mennen l ale gen 2 motosiklèt kòtèj avèk 2 asasen ki toujou akonpanye l lè l mennen pitit li lè l pran li. Tilapli ap bay presyon la bagay kòmanse pran pitit li tou. Kòmanse detwi ni madanm ni. ni pitit li paske map travay sou kèk enfòmasyon la mwen kòmanse lage enfòmasyon sa yo pou nou tou men pitit li an se garanti li gen pitit li ki nan dèlma 75 lèl mennen lekòl chak maten lap bay presyon kite yo antre lè mesye sa yo antre pal jwenn yo pa gade depi nou antre yon kote se gang kite la brilel brilel rès andyel paske gen memwa nou pa bezwen kenbe nou pa bezwen nou pap fè mize an ayiti. Maten an la, 2 yo gentan bwè bwè bwè bouch yo. An total 65 vwayou ale nan nan mwen de 2 jou, nan mwen de 24 è tan, 65 vwayou bwè dlo. Se konsa, gade, pèp, pa gen kantite lame k ka kenbe pèp. M pa ta va di w se ti gagòt grenn sal santi pye atè sa yo k ap mache anba a la. Kòmanse rete mobilize. Sonje m di nou sa, komite katye, Brigad vijilans pa kite vakabon depi yon antre fè yon zatrap antre pa soti se yon boutèy pou nou ye depi yon sèl antre pa gen soti kòmanse kenbe zye nou epi kòmanse toutè ki nan katye nou an kòmanse egzekite toutè tou kenpòt moun yo te ye ke y te polisye y te jij y te avoka depi se yon toutè kap travy ak bandi boule yo. Lè sa si nou pa komanse la mesaj nap pase la pa gen tenten lang se nou sonje m di nou pèp ayisyen se nou ki asèpte tout gago kap pase la dwa de lòm vin pote plent byenveni di dwa de lòm vini vini vin pote plent lan poun siyen tout moun ki vini kap vin kenbe yo. Pa lage yo, kenbe yo pou yo pa tounen. Paske se yo ki koz peyi a kote li la. Dwa de lòm pa gen dwa angaje nan politik entèn yon peyi konsa. Depi se moun bon mwen m pran responsablite pou sa. Depi se vakabon k ap vin pwoteje bandi an Ayiti, boule yo! Pale gade m nou pa menm fè video ti babekyou yo bèl vre men pa fè video sispann mete figi nou mete figi nou nan video pou n ap bagay nou pa bezwen sipèsta travay n ap fè la pa gen tan pou moun sipèsta travay n ap fè la se mache pran tout moun k ap vin ba w chouchoute mezanmi mwayen nou fè fason nou pran nou jwenn yon vakabon ki nan kan gang se pa kidnape yo te kidnape l touye l. Kitel mwen menm nan lè nou rive gen jou kap vini pokipo w nap jwenn nap nap jwenn nap jwenn sipò nou se pou nou kòmanse fè premye pa a bandi pa ka alèz bandi pa ka vin ba tout yon popilasyon presyon moun gonayiv moun raboto ilè pou nou kòmanse leve je nou afè vye politik e youri latòti sesi la kounya la se pèp la sekirite nou pou nou mete anje la moun gonayiv map tann nou. Moun akayè, kabarè, matann nou Kòmanse leve moun savyen Kòmanse leve boule tout vakabon Si son fanm ki mennen vòlè yo andan an boulel Pa gen tolerans Zewo tolerans Bandi pap Bandi ap boule mou avè plastik. Nou menm nan nou pè fout gazolin sou bandi ap pale mezanmi 21 èm syèk le mond ap gade le mond ap gade sa kap pase siri le mond ap gade sa kap pase irak le mond gade sa kap pase libi se moun kap boule nou menm nan banm di nou ilè lite si nou pa leve men nou la m di nou sa nou gen 70 an nap rete nan kokobe 70 an nap fè pitit pitit nou nap mouri. Peyi sa la banm di nou kote nou ye la pa gon mèt ke swa afèm tande plak machin plak diplomatik pa dwe woule an ayiti selon konstitisyon nou pase 6 zè di swa yon machin plak diplomasi nan lari apre 6 zè di swa kenbel pou jis demen maten kenpòt moun ki ladan kel te anbasad kel te komisè kel te ye Ou te mèt te konsil depi ou nan plak diplomasik yon plak diplomatik ou nan lari 6 zè di swa pèp la pral arete w wap dòmi nan komisarya ki pi pre w la pa gen afè machin gen iminite machin vit TT bagay gade w konn sak pase kanapevè depi 6 zè mete kòmanse mete pankad depi son machin kap pase depi 6 zè kanapevè. Fòw desann tout vit ou nèt. Fòw desann tout vit ou nèt. Pa gen afè, machin ap pase fring fring. Epi mete, mete wòch nan lari a, mete road block nan lari an pou nou k, chak 2 minit pa gon machin ki pou kouri plis ke 15 mil alè lè wap pase kanapevè. Moun kafou, ti mesye dèyè simityè m yo, mesye avni Maglò Anbwaz yo, ilè li tan paske mesye sa yo, yo vin pran plezi nan ri chavann. Nou menm ki dèyè simityè, Pòtoprens dèyè stad la. Yo fè nou tounen yon gèto nèt. Vye wout lan plen tou ladan l se vre. Depi nou retire yo dèyè simityè, dèyè stad la, n ap pran Pòtay Leyogàn. Depi nou pran Pòtay Leyogàn, se se matris kidnaping nou kanpe. Mesye Dèlma, Dèlma 75 yo, dèyè, dèyè ti, ti, ti stasyon ki la, kote gen gwo garaj lan la. 38 pousan kidnaping ki fèt Ayiti fèt la. e depi nèg yo fin pran yo pase dèyè la yo tonbe sou wout frè yo ale yo tonbe vilaj de dye banm di nou byen depi nou ka bloke bloke dèlma estasyon dèlma retire tout motosiklèt la nèt pifò nan yo se gang ale pòtay leyogàn depi nou ka pran pòtay leyogàn dayè dèlma 2. Pa fonksyone ok pa paske an yon kò paske depi yo pran yo tonbe la saline la yale moun la saline ki pa nan gang m konnen epa nou tout ki nan gang gen nan nou se nesesite kòmanse kanpe pou nou kanpe pou nou di ase paske lè vakabon yo pa jwenn lajan yo pa jwenn moun pou yo kidnape se nou yap al kidnape ok lapolis ou gon devwa Ou gon devwa. Depi se vakabon nou jwenn dayè nou pa sipoze gen bòs nan mouvman sa nap fè la on nèg ki t ansyen senatè vini 6 zè di maten lan lari marel paske li pa gen li pa gen kenn rezilta m pa menm konnen ki moun li ye. Depi nou jwenn yon ansyen senatè, ansyen depite. Bon si se nèg yo konn mete, yo konn lonmen non yo nan gang menm. Depi se nèg ki konn nan malfètè, nou pa menm bezwen rapòte sa. Nou pa menm bezwen rapòte la, nou te bezwen yon machin gos. Voye l ale ak, al voye jwenn bandi li. Paske se aswè y al pote lajan, se aswè y al pote katouch, se aswè y al pote zam. Nan zòn geto yo depi nou jwenn yon boujwa ki vini nan nevè diswa li pa vin fè anyen la nan anyen ki bon. Dife se dife ki fè lemond devlope. Gen seri de vakabon fò nou boule yo pou nou voye lansan sa moute. Paske si se Bondye k voye yo an nou touye yo pou sa yo kwè a. Paske yo priye Bondya yo tou. Si se Bondye k voye yo. Pou vin teyorize pèp ayisyen an nou voye yo ba Bondye sa lè Bondye rive li menm la di yo k si se yo k pat te mal konprann enstriksyon an key te Ariel nou jwenn Ariel nan lari si nou gen chans nou jwenn Ariel nan lari 8 è 9 è di swa bloke Ariel e si posib kòtèj depi polis tire sou nou polis ki tire sou nou se gang yo ye paske nan moman an lapolis ap mouri chak jou yè 2 polisye mouri. Konnya la nap vin gade depi nou bloke tout zòn yo bandi ap pale depi yo desann se pou nou fè ayiti devni yon lansan boule vakabon babekyou vakabon afè manifestasyon sa epa nou poko nan movan manifestasyon la manifestasyon se dènye etap la pou nou mache fèmen biznis antrepriz leta yo dgi pa boule yo non. Fèmen yo, ale nan primati fèmen l, poze sele sou li. Ale nan minis jistis la fout fèmen l, minis jistis ki dekale w, ki deklare w ke, ale nan primati, ale nan, o wi, gen zòn ki lè, fout retire l la, nou pa bezwen moun sa yo. Si posib, n a prale nan dcpj, si dcpj pa fè travay li, n a fout fèmen dcpj tou. Paske nou pa ka sitire gang. Ou pa ka genyen anviwon daprè anbasad ameriken, genyen anviwon 780 bandi Pòtoprens. 780 bandi total daprè pwòp kont yo. Sa vle di si yo ka kontwole, yo konn kote yo ye, yo konn ki moun yo ye. 780 bandi total Epi konbyen moun ki gen, konbyen popilasyon ki gen yap teorize nou hein. Il est li tan pou nou sispann, mwen menm di nou sa, tout mwen menm tout tout jounen nèt kounya la depi m la pa nan tete lang ankò, nou pa nan afè, nou gen pwoblèm lakay nou nou paka ap nan tete lang. Lè w gen lè w nan nesesite w gen maladi Ou pa ka fete, selebre maryaj. Ou pa ka nan selebre la maryaj lò gen moun ki preske mouri. Se pou se swa w ou fè yon chwa. Se swa w kite malad la mouri w al selebre. Ti moun ki fèt nan sechrès pa ka gen gwo batèm. Paske pa gen manje. Se pou nou kòmanse fè bandi yo kriye. Se yon de chak la ap vin pale ak djòl yo, yo ap de di yo vini! Se pou di yo vini! Pitit Ti Lapli, pitit Ti Zo, madanm Ti Zo, madan Ti Lapli, madan Izo, nou konnen tout, boule yo! M ba w garanti depi w kòmanse kenbe manman yo, ou kenbe sè yo, ou kenbe madanm yo, mezanmi yo pa ladan biznis ou! Vye zye w ki pa ka gade san, boule yo! Mwen m di nou sa, boule yo! Pito peyi a redwi an sann, men nou fout gen lapè. Nou fout bouke. Avè ap chwazi mo pou nou chwazi, o monchè, e gen bagay nou pa di. Gade, ban m di w byen, se yon sèl bandi ki bon, yon sèl gang ki bon, sa k mouri a. Depi l mouri, ankèt pa gen ankèt se pousui. Depi nou retire yon, lè w tiye yon ravèt, se pye w al lave. Moun kanal FM si tèlman renmen nou kòmanse mobilize mezanmi m di nou sa mesye m ki dèyè simityè a ki pa nan gang yo mesye m ki bò ki bò stad Sylvio Cator ki pa nan gang mesye m ki Delma 75 ki pa nan gang mesye m yo ki nan Delma 61 ki pa nan gang ti baz motosiklèt ki nan Delma 64 m konnen ki pa nan gang ilè li tan pou n kòmanse touye toutè ki pami nou ilè li tan polisye m konnen ki pa nan gang yo ki soufri Ki grangou! Madanm nou nou pa gen anyen pou nou ba yo, il est temps pou nou kòmanse detekte tout vye ban, tout vye polisye parèy nou nou konnen k nan gang, bay pèp ya, ba pèp la yo. Pa gen tan pou manifestasyon ankò, manifestasyon se pou pèp ki bezwen pale palavra administrativ nan moman sa la se tout janl pasel pasel ye nou paka ap nan mache fè manifestasyon goumen gouye nan lari siye avè DJ ankò se mache pran moun bay rezilta 62 vakabon nan mwen de 24 èd tan son bagay msi tèlman kontan la mpral rebeye avè 2 boutèy chanpay ankò. Paske se rezilta sa yo m bezwen. Jodi a pati de, wè a pati de jodi a la, tout dat se 68 li ye, 62 li ye pou mwen. Tout dat ki genyen nèt, pa vin mennen m si anyen ba w, se 68 l ap ye. Dat ou ap 68. Paske se sa nou bezwen. Moun pwòp pa konn kouri pou moun sal. Plen polisye men sal ki. Ke ki la pami yo? E pa fwèt yo? Yo gen chwa, on polisye ki fè chwa travè ak gann ou se gang, m pa bezwen konnen, on polisye ki fè chwa nan kòkòdè ak gang se gang ou ye, yon jij ki fè chwa avèk gang se gang ou ye, yon komisè gouvènman ki fè chwa pou travè ak gang se gang ou ye, kote ke y te vòlè tè nan kenpòt fòm, depi ke ou menm ou travè avèk gang se gang ou ye, mache pran yo. Mache pran yo. Avoka kap reprezante gang mache pran yo. Afè mezanmi se dwa, dwa fò nou ba yo dwa pou yo prezante nan sistèm nou gen la pa gen dwa se yon sistèm ki kòwonpi lè nou fin fè netwayaj lè ou gen yon chanm ki sal ou pa ou pa ou pa pase mòp anvan ou bale kounye la se nan moman bale a nou ye nap fout bale si posib nap pentire aprè na pase mòp kòmanse mete bout kouto nou yon kote. Mete roch nou kote, mete boutey nou kote pou nou touye vole. Si nou pa fe sa, nou pran. Apre gon lot, ya bay vin avon lot group anko. Ya bay dou se rebel, ya bay dou se si se li, se se sela. Mache pran yo. Si peyi a pa dous pou yonn nan nou, i pa k lap, an nou fe lanme pou tout moun. M fout gen prodwi an Ayiti la, m prodwi tol, m prodwi klou, m prodwi tout bagay, m pa ka vann non. Pa gen lajan, pa gen travay podyab. M ale avèk 3 envètisè an Ayiti, Kanadyen. Yo tounen, yo pa ka depanse, yo pa ka envèsti yon goud nan sistèm sa la. M jwenn yon òganizasyon an Afrik ki prè pou te konstwi yon inivèsite an Ayiti. Malgre nèg yo mande 40 pousan 40 pousan yo mande pou yo kite òganizasyon an vin konstwi yon inivèsite gratis an Ayiti. Malgre sa pwoblèm ensekirite fè òganizasyon an al konstwi l Jamayik. Jamayik! Pou bagay sa yo pa fout enève nou, m antre ak 10 mil bous an Ayiti, bous detid pou prèske 32 peyi. Nèg Haiti mandem se gang pou yo bay bous yo, yo mande pou yo chak mande pou ba yo mil, mil bous, mil senk san bous, nèg yo vle se senk san bous ki pou rete an total nan di mil bous m antravel pou pèp ayisyen, pou jenès lan. Si bagay sa yo pa fout enève w, mwen menm m fout enève. M fout enève. Se pou nou komanse mache pran yo m di nou komanse mache pran yo komanse mache pran yo pa gen afè afè moun ap vin ap vin e e fè sipèsta sou nou pa gen ansyen senatè pa gen ansyen depite pa gen ansyen minis an ayiti la paske yo tout pa bay kenn rezilta yo tout se yo ki kreye gang dayè gang pa atake yo gang pa atake yo gang pa atake yo. Il lè li tan. Il lè li tan. Pou nou fout di ase. Kisa nap fout tann ankò? Dim kisa, nou tout mouri an Ayiti wi menn. Pa gon moun an Ayiti ki pa mouri non menn. Pa gon moun an Ayiti ki gen vi la non. Nou tout gen vi nou pap viv non an Ayiti. Nou tout nou gen vi nou pap viv an Ayiti. Nou pap viv. Nou panse nap viv se vi nou gen sèlman souf la nou fout gen wi menn. Si w konnen, si w konnen ou pa nan gang, kanmarad ou an ka goch ka dwat ou an ou konnen ki nan gang, rapòte l. Si w pa ka detwi l ou pou kòb ou, rapòte l. Paske se peyi nou fout bezwen fè. Timoun nou genyen ki piti sipoze ka ale pou yo grandi an Ayiti. An nou kòmanse. Nèg k ap vòlè tè yo, se gang yo ye tou paske se. Tè nèg yo vòlè pou yo finansye gang. Key te jij apantè notè boule yo. Afè depi yo pran tè yon moun kounye a pati de lòt mwa m pral kòmanse pou nou kòmanse fè nèg yo fame. Depi se avoka ki nan vòlè tè. Depi se notè, se apantè, se jij nou pral kòmanse m pral bezwen foto yo m pral fè yon miray de wont yon miray de wonte pou tout jij nan tout eta ayiti nèt. Nap pataje l sou tout rezo sosyo epi map fout yo mete yo nan lis malfetè nan anbasad la. Si yo gen viza yap pedi l paske nou vle fout fè peyi. Nou vle fout fè peyi tonnè. Mesye ti jo yo kenbe la. Mesye kanapevè kenbe la. Kafou ou tande ti lapli di w lap vini di byen vini. Di byen vini. Di byen vini. Pa pa gade, mwen sonje m di nou, lò gen, lè lyon antre lè l atake Ayinas, i pa konn ti pitit, i pa konn ti bebe, i pa konn anyen. Depi w se vanjans w ap fè. Fèmen 2 grenn zye w, paske bouche zòrèy ou, aji. Aji! Aji. Pa bare, oh timoun pa ladan, fanm pa ladan, ou kite timoun sa la ou fè lèdmi pou pitit ou. Depi ou priye pou lèdmi w, ou gen pitye pou lèdmi w wap kriye pou fanmi w. Mwen menm m prè pou m touye pou fanmi m. M prè pou m touye pou Ayiti. M pa fout mouri pou Ayiti. Mouri pou Ayiti? Vakabon ki la se yo kap rejwi peyi dayiti pa vre chak mwen yo mezanmi li te vin di fò nou mouri pou ayiti pa gon moun m pa vle nou mouri pou ayiti nou vle pou nou touye pou ayiti tout ayisyen dwe devni tiyè pou peyi dayiti pa afè afè slogan wap mouri pou ayiti a sa se vye bagay kolon mete nan tèt ou pou mouri yo menm pou yo toujou kenbe ayiti kòm la perle des antilles pou yo nou menm Se pou nou fout pran pou nou touye paske sa w renmen an se touye w touye pou li. M vle lapè, m vle m vle sekirite m ap touye pou m gen sekirite. Kòman m vle pou an m ap mouri mwen menm se bagay se langaj lachte ki di w an m yo prè pou mouri paske yo prè pou mouri pou pitit mwen m si tèlman ou renmen pitit ou prè pou mouri pou li vagabon k touye w la se fanm li l pral gen kounya wi se fanm li l pral gen kounya wi ou gen madanm ou Fanm ou oh ou vle wap mouri pou madanm ou lè ou fin mouri nèg ki cho la madanm ou vin vin soumèt a li wi ou gen pitit gason ou oh mwen menm map touye non ou prè pou touye map touye pou timoun mwen ou manyen yon zo pou timoun map fout koupe yon pye w ou koupe yon pye timoun map koupe tèt 5 fanm ou. Map touye pou m pwoteje sa m renmen. E map elve timoun mwen pou yo kontinye pwoteje sa yo renmen pou yo touye tou. Si nou gen malè nou pa mete nou nan menm mantalite avèk gang yo pou nou kòmanse detwi gang, detwi gang a vès, gang minis, gang jij, gang avoka nou menm nan nap rete konsa chak jou nap kriye. Mezanmi jezi sa nou fè, gadon mizè. Mizè a se ou k chwazi l. Si chak polisye yo te tiye. Lapolis ta ale l tiye 15, 20. Vagabon epi fini. Fini! Mwen m di nou sa anvan m pap ka pale nan dosye Ayiti lè m nan kanpay m ap toujou leve Ayiti. Anvan m pa ka ban nou motivasyon grenn nan mounda m ap fè tout sa m kapab nan jou yo la pou m make sure nou tande nou tout tande mesaj lan. Paske mwen di nou la, m pa bezwen live, m pa bezwen view nou, m pa bezwen like nou, m pa bezwen yon mèd nan men nou. Sa m bezwen nan men nou, m bezwen pou nou kòmanse jwenn konsyantizasyon nou pou nou di ase pou nou mache pran vakabon. Se alèz yo alèz. Se alèz yo alèz. Se alèz yo tout alèz. Si pitit mwen pa ka dòmi anpè, li pa ka mache anpè, pitit minis pa sipoze ka mache anpè. Malgre yo pa Ayiti. Ou pa ka ap jwe viktim toutan. Ou pa kapab ap jwe viktim toutan pou ap di monchè e nou menm nou pa gen lechwa. Ou fout gen lechwa. Kòmanse boule machin leta. Paske machin leta pa vo mèd pou ou. Boulos fon pakèt milyon sou machin leta. Tout vye machin leta andikape tout machin leta gen yon leta ki pa fonksyone pou ou. Se leta gang k ap fonksyone epi ou pè boule vye machin k ap pa mèt yo kouri agoch adwat. Boule yo, sezi yo. Ou janm wè yon politisyen atake? Ou janm wè yon biznisman atake an Ayiti? Ti malere k ap goumen se nou ki atake wi. Nou pa wè se yon kat ki mal mare? Pote kwa bawon an menm kote avè nou. Pote kwa bawon an. Si kwa bawon an leve lakay mwen, fò l leve lakay ou tou tonnè. Fò l leve lakay ou tou. Afè n ap pale mwen menm nou tout. Si nou tchwe nou tout pè nan syèl mwen m ap ban nou plas mwen nan syèl. Touye vakabon depi lè niv anlè a, mwen menm map di map di map di moun ki anlè a map di se plas mwen nou pran paske mwen mpa yon pwoblèm lanfè mwen menm e yon vakabon kitem jwenn ou nan lanfè ki tap fè pèp la abi monchè mpral boule w chak jou map touye w chak jou ankò paske w ka paka mouri men map wap jwenn nan mounda w il est li tan dayè wap viv. Yo fè konprann mezanmi fò nou viv anpè wi nap viv anpè lè nou fin retire nwizans lan Ou paka viv anpè avè vakabon ki la, pa koute moun kap di yo pran lari pou manifeste kounya la. Kounya la se pwoteje katye w. Pèl nan chen, pèl siye, pèl fè foukous siye. Pèl nan rara kounya la, depi son vakabon ki antre nan katye w. I pa gen kenn dokiman sou li. I pa vin bezwen anyen nan katye an. I depi nou jwenn yon zam sou li, i pa polisye. Nou pa bezwen rapòte, t fou yon ti tou, sis pye mete l. Nou fini. Fou yon ti touf ou 6 pye metel paske genyen la fromi. Depi ou tiye yon fromi li voye feremon li moute depil fesa tout lot fromi yo apral vini yo konnen gade se pou yo voye solda pou yo voye toute ale nan yon zon chak lè yo wè yo pa tounen fè tankou wa edwa wa edwa Lè yap leve nan bounda King Edward an Angletè, depi se moun y k sispèk y envite yo nan gwo gala epi konn fini pase avè yo pa dèyè epi yo pa janm wè yo ankò. King James, sa ki bò bib la, Wa Jacques, lè yap pran se yon wa ki te mwens popilè. An Angletè, depi se moun li santi ki ap travay kontre sistèm ni an, l al el envite w nan fèt, epi gen ton gwo gwo tou fouye la, epi fout antere w pezibleman. Menm menm istwa a ap ap chache moun sa yo. Jis kounye a y ap chache moun ke Kim James te touye. Paske isit alman fè travay la byen. Jis kounye a se. Se pèsòn pèsòn dis pote dispari yo ye. Gen vakabon nou pa jwe avè yo. Gen vakabon nou pa jwe avè yo. Men yonn mande m si lanfè egziste. Bon m di w, kenpòt sa ye a nou poko janm wè yon moun k ale ki tounen. Kote m tonbe m bon ke te nan parad si m tonbe nan paradi m ap fè koudeta anlè a. Si m tonbe nan lanfè m ap jeneral m ap chèf anchaje de staf. Paske Satan, Lisifè se li k nan syèl. Yo fè w konprann se li k nan lanfè. Kenpòt moun ki nan lanfè a, mwen menm nan, m ap chèf deta. Si yo gen malè m tonbe nan syèl, m ap fout yon koudeta anlè a. Dezyèm koudeta ap vini. Paske la gen anpil repons pou nou refè tè a, pou nou refè inivè a. Ayiti, pastè, Ou sipoze gen ni manchèt, ni zam ou, ni bib ou akote w pastè. On bandi vini pou l touye on fidèl ou touye l anvan epi ou mande padon. Paske si yo pa vle padone w mwen menm map mande padon an pou ou. Se pou nou fè yo pè legliz. Pou nou fè yo pè vodouyizan. Nou pè. Ou paka pè touye. Depi ou pè touye moun yap touye w. Touye se yon lar li ye. Se sak fè w wè Etazini li fò nan tiye. Etazini depanse 22 mil dola pa mwa wi. Pou fè solda chak grenn solda devni yon moun ki konn ki wè tiye kòm yon lar de pwofesyon wi. Hein? An nou an nou fè bandi yo mouri pou sa yo kwè. Nou menm nou pa ka mouri pou sa nou kwè. Mwen menm bandi kwè teyorize moun. Se se yon an nou touye yo pou yo kwè pou sa an nou touye tout bandi na fè yo mouri pou sa yo kwè ou pa ka kite bandi ap vin touye w pou sa w pou paske w vle sove peyi w se yok pou pè kòmanse pran pa kite timoun yo ti bebe yo te fè te gen 2 mwa. Depi se pitit bandi li ye nou pa bezwen sa grandi sou tè a eliminel eliminel m baw garanti ayiti sa nou nèg gen pou fon rèv mwen pa di nou nou gen chans chans nou genyen paske gon bann kowonpi yon bann vakabon nan depatman deta ki ki anpeche pou nou menm nan nou ta antre fè sèvis la m pa di yon nèg tap anvi bandi I tap fè rèv i tap fout boule kabann nan. Gen nèg ki tap fè rèv yo tap boule kabann nan wi. M di nou sa, lèm di nou 30 jou, nan 30 jou mwen menm nan bandi m tap fè, nou tap bezwen yon bandi pou nou te fè yon tè nou pa tap jwenn. M tap retire mo sa nan vokabilè pèp ayisyen. Yo tout ap pran pòz e wi e fason metòd lan, metòd la twò, metòd la twò vigè, metòd la, dwa de lòm pral pale, ki de moun la, mwen menm dwa de lòm bezwen al avèm nan misyon map mennen dwa de lòm. Se yon plezi lap ye pou mwen. Poum mennen Pierre Esperance, Vilaj de Dye avèm, kotem voyel Ay jèn ti mesye lè kounya la dwa de lòm si w pran bal pandan ou menm nan nap nap batay a bandi lè w mouri w aval kontinye travay ou nan lèspas oubyen kote w vle ale a pou w al fè dwa de lòm ou nan nan syèl paske Bondye sa ki voye nou an Ayiti la m pa kwè Bondye sa pou l ta va gon depatman dwa de lòm pou l ta kite nap viv konsa se yon bèl plezi ou pa wè lè Etazini 2003 lè nou anvayi Irak. Tout televizyon kap pale kaka, nou di yo tout mete jounalis avè nou, kou 8, 10 jounalis mouri. Yo tout chanje son wi. Jounalis ap pale wi, nap lage bonm, kote sivil ye, eben nou di ok pa gen pwoblèm. Voye jounalis vin nan batay avè nou. Nou fout jounalis yo devan. Kote bandi a te epi kon teyoris tire tòtòtòtò premye moun ki pran bal, jounalis. David Blume fin mouri nan MSNBC. Menm kote David Blume fin mouri, Tout jounalis lè nou envite yo pou n al nan gè kounye a yo tout pè. Yo tout di non non non non non wa voye wa voye sa pou nou di pito. Yo tout pa ale non. On nèg mwen Pierre mwen lap fè m plezi monchè. Pou m ta va gen Pierre Espérance m ta ka gen lòt lòt bouzen an ki nan nan nan dwa de lòm nan. Se yon bèl plezi lap ye pou mwen map al gran ravin nou voye w devan. Paske se ou ki la pou pwoteje dwa de lòm. Boulèt pa dwe pèse w. Si boulèt pèse w, se ey, se yon, se ou viktim de sa w renmen. Ou viktim de sa w renmen. Mezanmi, pa kanpe, pa moli non. Sispann bay enfòmasyon. Lè fini, m ap di nou, m ap mande nou yon sèvis. Nou menm ki gen videyo Nan men nou. Si nou wè yon jèn polisye k ap goumen avè bandi, ou wè vizaj li pa ta bare mezanmi siprime vizaj li pou mwen. Paske nou pèdi twòp polisye, m pa vle pèdi yon bon grenn. M pa vle pèdi yon bon grenn polisye an Ayiti. Si nou wè gen videyo, gen foto, nou wè vizaj polisye, depi se sèl vizaj moun ki pou parèt se vizaj bandi. Paske nou pa vle polisye nou pa vle yon polisye mouri yon sèl polisye k mouri mwen menm depi m tande yon polisye mouri an ayiti m pa dòmi paske nou pèdi twòp ase ilè li tan pou nou kòmanse rache vakabon ilè li tan pou nou kòmanse touye vakabon si ayiti pa bon pou nou. I pap bon pou yonn nan yo. An nou fè Ayiti devni yon asid batri. Si ke I ka pete fyèl mwen, l ap pete fyèl ou tou. Wa pral Ayiti, genyen 80 moun nan avyon an, 45 se blan. Ou pa gen plas. Men yo di w pè w pa bon. Pè w la pa bon. Pè w la pa bon. Mwen menm tout jèn k ap gade m la, m apral kite nou la. Paske m pral nan tribinal la, nou mennen de twa vakabon vin jije la. Banm ba byen. Jèn savyen senmak ok jèn kap gadem la dèyè simityè pòtoprens jèn kap gadem la ki dèyè stad silvyo katò jèn nan jalouzi nan chanti nan bidonvil yo pa kite bandi rico m mwen kou ou pa relem non frèm ou pa relem e Fò nou pale pita eko map al nan tribinal pita banm yon brifè anm konnen al tandem okap lili se simityè liye pou nou ok map mande jèn site solèy m konnen ki pa nan gang kòmanse nèg ou konnen k nan gang yo kòmanse bare yo kòmanse pa nan griyen dan avè vòlè isit ok male. Men bòs mwen relem. E vwala, se la nou kanpe ansanm avèk videyo pou jodi an. Mèsi dèske ou te gade videyo a jiska lafen. E pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la si w potko fè sa, e aktive sin klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. E pa bliye like videyo sa a pou yo kapab toujou rekòmande w videyo nou yo. Mèsi, n ap kwaze nan yon pwochèn videyo. Tchao!